Byenvini sou chanèl Bondetay TV Nan videyo jodi an mwen pote 4 aplikasyon pou fè montaj Ou menm ki pa gen laptop, ou menm ki gen telefon, ou menm ki gen tablet Aplikasyon sa yo ap mache ni sou laptop Pase gen 2 ladan yo ki mache ni sou laptop, ni sou tablet, ni sou telefon Pot 4 aplikasyon sa yo Se tout wap bezwen konplè pou ka fè nice video tankou ou menm ki ta renmen fè video menm jan avèk bon detay TV ou menm ki ta renmen fè bon tèks animasyon tankou sa ou ta renmen tankou fè intro pou chanèl youtube ou menm ki ta renmen fè bon ti bagay tankou bagay profesyonèl epi video sa se pou avan ke mwen kòmanse mwen gon vye nouvèl mwen vle tankou anonse avèk tout fan bon detay TV yo. Avan yè map gade channel lan mwen wè tankou chak grenn video ke mwen poste mwen wè nou fè bèl kòmantè nou di nou renmen jan kem travay video nou aprann anpil bagay men lè nou pa lè nou pa like video an nou nou vrèman pa ede lòt moun gade video an tou paske lè nou like li youtube vrèman renmen lè lè ke gon video ki gen plis like epi youtube li menm prann voyel bay plis moun yes guys chak fwa mwen upload yon video toujou like li paske lè w like ou pa sèlman ede channel lan but ou ede plus moun yon zanmi yon fanmi wè yon video konsa pou yo ka aprann paske gen anpil moun ki ta renmen aprann de bagay men yo pa vreman tankou gen yon moun ki pou gide yo ebyen nou la pou nou ede w grandi pa bliye abone avèk channel lan pou pa rate oken video nap poste ou menm ki ta renmen fè pwomosyon ou ta renmen pale de biznis ou oubyen ou ta renmen pale de brand ou pa bliye kontakte nou nan email ki nan deskripsyon an pou nou ka fè pwomosyon sou chanèl lan nap tounen. Non pam se Lary Elie pa bliye ou sou chanèl Bon Deta TV. Sou premye aplikasyon ou kapab itilize pou ka fè montaj Premye an se Videolib. Videolib se yon aplikasyon ke map itilize depi trè lontan. Ok, ou ka jwenn li sou tablèt ou, ou ka jwenn li sou telefòn ou tou, se avèl. Li gen anpil aspè ladan, li gen biwo l ki vrèman gratis, men gen tankou si tout fwa ou ta vle gen yon pou limite, ou ka tankou peye lòt vèsyon. Men vèsyon gratis lan ba w anpakèt, anpakèt, anpakèt tankou aksè pou ka itilize tankou tèks yo, ou ka. template yo, background yo gen pakèt bagay tankou si tout fwa wap pale de Ayiti ou ta vle fè, ou ta vle tankou gen gen biwo Ayiti tankou li gen pakèt biwo ladan ki vwèman gratis e li gen pakèt tankou awoucho ladan tou ou kapab itilize. Dezyèm aplikasyon ou kapab itilize pou ka fè montaj li rele Power Director sa ou jwenn li ni sou telefòn ni sou laptop but si si tout fwa ou use li sou laptop li baw plis aksè. Li gen bèl tèks animasyon ladann li gen yon pakèt bèl tranzisyon gen yon pakèt moun ki sou youtube lan kap itilize tankou moun lè w pran tankou nan pati ameriken gen yon pakèt moun ki use Power Director paske li gen yon pakèt kalite e jan tèks yo anime an li vrèman pwofesyonèl ou jwenn li ni sou laptop ni sou telefòn donk ou ka fè pakèt bèl bagay ladan, ou kapab tankou fè fokè ladan paske li baw an pakèt aksè pou ka tankou fè tout sa ke ou gen bezwen but kounya lè w fin genyen video lib ansanm avèk power dark ton an ou ka tankou pa vle itilize tèks ke yo gen ladan an oubyen ou ka tankou pa use tranzisyon pa yo a men gen yon lòt app ou ka itilize Tankou si tout fwa ou ta renmen fè bèl tèks animasyon tankou bagay ki pwofesyonèl, app sa yo se jis tankou retire sa ke yo menm yo genyen an epi ou menm ou mete pa w ladan tankou whatever sa ke w ta vle mete non ou byen non chanèl lan ou byen yon tit ou byen yon ou byen yon top ki sa sa ankò whatever sa ke wap fè ou kapab tankou pa itilize tèks pa yo but mwen menm m pa use tankou mwen menm mwen mwen use filmora but m pa vrèman itilize tout bagay filmora gen ladan ou konprann so mwen toujou use Ti app sa ke m pral pale de li an. Twazyèm app lan, n ap tounen. Twazyèm app ou kapab itilize, se Hyptext. Hyptext lan m ap itilize sa lontan. Tout bèl ti intro ke nou wè m ap fè sou chèn nan, Tout sa ke nou wè map fè pou aoucho, subscribe, ti bagay ou wè nan kap pase ti tèks animasyon yo app sa son app mwen pap janm pa itilize paske li vrèman bon whatever kit ou tap itilize video lib ou byen power director an li vrèman vrèman vrèman bon pou ka tankou itilize tankou bon tèks animasyon ki profesyonèl so ou jis retire pay ou an epi ou menm ou mete paw ladan non channel ou an ou byen lòt bagay yo li vrèman Vrèman bon paske lò gen tankou montaj ke wap fè ou dwe tankou pou ka kenbe odyans lan kontinye ap gade w, ou dwe tankou ap fè bon bagay tankou se pa sèlman lò gen yon bon kamera epi pou wap fè yon videyo sa depan de kijan ke ou manage sa kap fèt nan videyo an kòman ke ou fè tèks yo mache paske moun nan pral renmen w daprè jan ke ou menm. ou travay jan tankou jan ke ou menm ou prezante yon video tankou mwen menm mwen mwen gen anpil moun ki ki renmen gade paske nan jan ke mwen travay paske ou ka pa pa renmen but ou ka jis renmen tankou wè jan ke m travay jan ke mwen prezante chak grenn video ke mwen lage men kounya lè w fin gen video lib ou ka use video lib lan oubyen ou ka chwazi pa use li, ou ka use Pirate Director paske gen anpil moun ki itilize Pirate Director. Kounye a, lè w fin fè montaj, ou fin mete tèks, animasyon epi kounye a ou poste l sou YouTube, kounye a ou pral kounye a ou pral kounye a ou pral bezwen yon minyati which is thumbnails. So kounye a ou pral bezwen tankou pou fè minyati. Canva se yon aplikasyon ansanm avèk tèks yo. Canva, m ap itilize Canva depi 2 zan. Mwen pa janm lage Canva paske l ba w tout aksè ou jis tankou modifye pa yo an. Si tou fwa ou ta vle fè plis bagay tankou remove background nan yon foto, kounye a ou ka peye ou byen ou ka jis achte yon plan pa ane. Li ba w yon pakèt aksè. Ou menm ki ta renmen fè yon mayo pou chèn ou, ou menm ki ta renmen fè logo, yo Canva vrèman vrèman itil paske. Gen anpil moun ki itilize Canva ou menm ki ta renmen fè yon flyers ki pa fò nan Adobe ou whatever tout gwo bagay yo but Canva bro an aksè ansanm avèk majorite bagay ki yo gen gratis ou nè ke modifye retire pa yo a epi fè bon bagay paske mwen menm tout sa mwen fè se nan Canva mwen fè tankou si tou fwa ke m'a fè yon event flyers se la male ou bien wap fè ou menm ki lekòl ou ta renmen fè yon bèl prezentasyon Pou se sèl ou menm ki pou fè san pou san nan klas lan, Canva ap bo sa sou 2 ti chèz, 3 ti chèz, 4 ti chèz ok. So pa bliye lè w fin genyen tankou minyati w, ou ka fè yon pakèt ti bagay ladan l modifiye paske se sa mwen wè ke w ap bezwen konplè. Gen lòt aplikasyon tankou bòt lòt yo men mwen vrèman eseye tankou KineMaster. Sa se pou moun ki vrèman vrèman vrèman pa konn anyen bòt sa yo vrèman paske e pa sèlman lè lè k w ap kòmanse. Si tout fwa ou ka tou komanse pwofesyonèl li toujou pi bon pou w komanse pwofesyonèl ok. Lè w fin gen video lib oubyen ou ka use power director an yo tèks lan ou bezwen tèks animasyon ok ou vrèman bezwen tèks animasyon pou ka fè odyans lan toujou ap gade w tankou pou ka toujou gen klik Wait ok but canva se dènye ou ka use li sou telefòn ou ou ka use li sou laptop ou tablèt li vrèman vrèman vrèman bon ou ka fè bèl minyati tankou whatever minyati ke nou wèm gen sou chèn nan se sou canva mwen fè logo bon detay tv an se sou canva ou menm ki ta renmen fè yon tas ou kapab mete logo ladan canva ofri ou tout opotinite sa yo opotinite sa yo pou ka fè bon bagay ansanm avèk aplikasyon an oubyen website ou a. Pa bliye si w te renmen ide sa a like video an paske plis moun bezwen yon video konsa plis moun ta renmen aprann de kijan fè montaj koman pou ka manage text yo koman ka fè bèl bagay tankou intro yon moun paske mwen gen anpil moun ke m ape gade intro yo intro yo avèm an Vrèman low quality. Mwen ta renmen fè yon pwomosyon li gen tout sa yo ladan se nèg ki retire pa yo a epi ou menm mete pa w. Pa bliye abòne avèk chanèl lan pou w pa rate oken videyo n ap poste paske nou la pou nou ede w grandi enfliyans ou sou entènèt la whatever sa ke nou pa like whatever sa ke ou pa konnen nou la pou n ka detaye tout sa ou sipoze konnen menm jan ke nou fè l nan entro an. Pa bliye like videyo an like like videyo an guys se. Se sèl fason nou kapab edem avèk lòt moun ki ta renmen wè yon video konsa e lè w fin itilize sa yo pa bliye vin nan video sa kòmante dim yo kòman wap boule avèk app yo kòman w fè ok guys map tann nou nan kòmantè an pa bliye kòmante dim sa ke nou panse. Pa bliye like video an guys like I'm begging you guys like video an like pou plis moun ka wè bye bye tout moun randevou a la pwochèn pou yon lòt video ankò gang gang.